Ee gade nap rale dra sou malveyan o non de jezi kri de nazarèt non pap kite malveyan gen dòmi nan je edem rale dra sou malveyan nap rale dra sou malveyan nap rale dra sou malveyan non pap kite malveyan gen dòmi nan je nan wayòm bondye a enben se pou malveyan pèdi pyel nan sou pouvra a la a, nan non Jezikri ki gen tout pouvwa a. Nan tan sa a, nan dènye syèk sa a n ap viv la la a, se pou malveyan pèdi rad yo nan moman an, se pou malveyan tonbe, se pou souf malveyan koupe, o non de Jezikri de Nazarèt. O non de Jezikri de Nazarèt. Malveyan, ou p ap ka wè feblès yon sèvitè Bondye. Alò sèvitè a gen dwa kriye, gen dwa rele, l wè valè moun li pral pèdi. Men, m ap di nou, konvèti, repanti pou n ka jwenn padon Bondye. Paske sa n ap fè a, pa gon gen, nan. Moun ki gen, se moun ki nan Jezi. Moun ki gen, se moun ki nan Jezi. Alò, yè oswa, Letènèl di m, Pa febli non, pa kite malveyan wè feblès non, paske ann rale dra sou malveyan, ann rale dra sou malveyan, edem rale dra sou malveyan pa pouvwa de Jezi Kri de Nazarèt, se di yo kite move zak yap fè a, nou menm nou gen pouvwa, nou gen pouvwa ansyen pwofèt yo, nou gen pouvwa Jezi Kri, Jezi Kri ba nou pouvwa e poun chase demon, e poun di yo non de Jezi, se pou Ayiti jwenn libète l, se pou Ayiti. Te jwenn libète l. Sakrifis sa a ki fèt la. Sakrifis sa a ki fèt la. Li pa fèt san rezon. Yes. De moun ke m pèdi yo pran kouraj non pa pèdi yo san rezon. S on sakrifis. Gade pou n genyen. Pase. Pase. O non de Jezi pou yon prizon ta pral kase. Pou ta gen 100 moun mouri, 200 moun mouri. Ebyen pito 2 moun mouri epi Bondye konn sa lap fè. M konnen madanm mwen pral vin gen pi bèl manman lap vin gen pi bèl frè. Wi sa yo ale ale nèt men m konnen lap gen fòs m konnen Bondye bal fòs. Bondye bal kouraj Bondye bal sante menm janm ye a se konsa lap ye tou. Gen plis moun ki ta pral mouri. Paske tout kondisyon yo te gntan reyini deja. Se machin ki ta pral derape, klaboum pou anpil ti polisye te mouri, pou anpil moun te pèdi. Men Letènèl ban m fòs, mal Letènèl ban m fòs pou m detounen rèv la. Enben, detounen m detounen rèv la, si se pa t verite, m pa t ap gen moun mouri. Wi, se vre, mwen di l. Mwen di l, Malveyan, malveyan, Pa vin pouse kòw sou moun konnen se dyab ou ye wap ret nan kan dyab ou ebyen Bondye bral kraze pouvwa dyab la. Li lè li tan poun remèt peyi a nan men Bondye li lè li tan poun remèt peyi a nan men Bondye li lè li tan poun remèt peyi a nan men letènèl li lè li tan poun remèt peyi a nan men Bondye se mèt chanèl la ki bonm dwa poum pase mizik lan Anba chanèl la Met chanèl la ki bonm dwa poum pase mizik la e e ah eskizem menm di mèt mizik mèt ah wayayay satan ou pèdi batay ou pèdil ou pèdil nèt se mèt mizik lan ki bonm dwa pasel anba chanèl la Se mèt mizik la m rele nan telefòn konprann li bon m dwa pase mizik lan ou tande e li lè li tan pou remèt peyi a bay Bondye e moun Bondye rele a ou pap janm ka wè feblès li e l p janm fè bak nan ay Bondye ki rele m Bondye rele m pou yon misyon trè espesyal. Yon misyon trè espesyal, m te konnen m t ap gen echèk. E pa bliye Letènèl rele m kite yon ewo nan yon baz sanginè. E m pa t yon sanginè paske m se yon manm de legliz M son manm de legliz e la pat plas mwen. Men Letènèl rele m, li di m retire kò w la, m pral mete w la. Pa gen jijman non, tap ki konn fèt nan baz sanginè sa pou e pa mwen t fè l. E mwen menm mwen ki te konn fè l. Men kounya la Bondye di, O! Gad yon nèg, gad yon ewo, dat Ayiti ap chache yon nèg konsa l pa ka jwenn. Li di bay machin. Bay kle machin, bay lajan, bay zam, vin jwenn mwen m pral mete w kote. M di, Senyè, m pa gen paspò, m pa gen pyès, kòman w ap fè pase avè m? Li di, M ap pase avè w, men Eli a. Priye pou n wè kiyès ki mwen menm. Gade, fè tirayi o sò, priye pou n wè kiyès ki mwen menm. Priye, gade, nou menm k ap pale, k ap di, Gade moun sa a nan zye, epi gade pou n wè l. Sa pap janm febli devan dyab. M pa gen dwa janm febli devan deman e m pa gen dwa janm febli. Eben, nèg sa a, se li menm ki pral met Ayiti kanpe sou pye l pa pouvwa de Jezikri de Nazarèt. Eben, se li menm ki pral anrejistre tout priyè ki t ap fèt depi byen lontan yo. Ou konprann? Imilye nou devan Bondye epi pou nou jwenn padon Bondye. Lage nou atè devan Bondye pou nou jwenn padon Bondye. Pran kaye sak nou plenn pou peche nou yo. Plenn, plenn, plenn sò nou pou peche nou yo. Ebyen Bondye pral bay sèvitè l la dwa pou l ba mechan yo sa yo merite daprè sa yo fè an. Yeah, e se Bondye ki rele m, se Kris ki rele m pou m pale pou pèp li a e pou m sove pèp li a tou. Gad on pèp m sove la. Gad on pèp m sove. Hein? On pakèt sanginè hein nan Penitansye Nasyonal Dayiti. Nèg sa yo tèlman danje, nèg sa yo tèlman kriyèl. Ki polis ki tap kagou ma nèg sa yo lè yo fin deyò? E valè mizè w pase pou pran yon nèg konsa? Valè mizè w soufri w pase pou pran yon nèg konsa? Jan nèg sa yo malen. E pou nèg sa w ta pral soti a galil nan men? Pou nèg sa w ta pral soti a frenn nan men? Pou nèg sa w ta pral soti a manchèt nan men? Pou nèg sa w ta pral soti a zam nan men? Hein? Di m non, di m non kòman Ayiti ta pral kanpe la a? Di m kòman Ayiti ta pral kanpe la a? Ebyen polis, ou pat ka pale sa. Komisè lapolis ou pat ka pale sa, jounalis ou pat ka pale sa, jan l ta pral fèt la anben m pale l, Letènèl mande pou n remèt Ayiti ba moun li bay li a, Letènèl mande pou n remèt Ayiti bay moun li bay li a, eleksyon Ayiti a gentan fèt deja, lontan ke l fèt, Letènèl chwazi moun li an deja, mwen m pa konnen, n ap chache konnen moun Bondye chwazi a, Men mwen menm m pa gen dwa m pou m di men kiyès Bondye chwazi. Ou pa gen dwa w pou di men kiyès Bondye chwazi. Se pa lapriyè pou n konnen kiyès Bondye chwazi. Sanble wòch yo pou mwen, komisè Grandsye a, sanble wòch yo kòmanse fèmen pòt yo, kòmanse fèmen pòt bandi yo tanmen met bandi yo anndan mwen. Si nou pa fè sa nou konplis. Moun Bondye voye a di si n pa fè sa n konplis. Komisè lapolis Dayiti, Komisè polis Dayiti, fèmen tout ti antre bandi yo pou mwen. Fèmen tout ti antre bandi apatre a moun y al kidnape jis nan tèt an, nan tèt vil on moun yo ta sot kidnape on moun Petyonvil epi l ap pase l al l ap dekoupe wout nan raje, dekoupe wout nan raje, dekoupe wout nan raje jiskaske l rive lakay li ladan l. Non, n ap koupe tout wout nan raje yo la a. Nou pral prete zòn nan pou bourik mache, pou seval mache. Gen lontan, gen moun serye k pa pase nan raje, vòlè k ap pase nan raje. Li lè li tan pou Bondye prete zòn nan. Letènèl mande zòn nan prete a frè David. Frè David mande zòn nan prete. Prete m zòn nan silvouplè. Tout wout pa anndan yo. Tout wout chemen koupe yo. Tout, tout, tout wout chemen koupe e bouzen t fè l e vòlè t fè l. Tout wout chemen koupe e bouzen t fè l e vòlè t fè l. N ap. koupe yo nap vide wòch ladan yo dcpj kanpe fèm lapolis k bòyidmo e swat e e e kanpe fèm kamyon nan nan men nou kamyon nan nan men nou bako lodè nou nan men nou e e ranmase wòch vide nan tout antre tout ti antre vòlè yo tout ti kite wout nasyonal yo pase dwat pou polis fè tchèk kite yon sèl antre nan tout gwo komin yo epi pou yon bakòp kanpe la pou mwen. Pran bakòp kanpe la mwen. Apre sa tout ti antre yo mete wòch e map kòmanse depi lakay mwen. Map kòmanse depi lakay mwen, map tanmen met wòch depi lakay mwen. Epi nap kite wout nasyonal la pou sot Sendomeng desann anba nèt al anba lavil. Nap kite yon gran antre sou kafou ti tonmble. Sou kafou ti tonmble nap kite yon gran antre la. Epi nap bouche rès wout anba yo pou mwen silvouplè. Epa moun serye t konn fè yo. E pa fasil moun serye fè yo non sou machin. Ou tande? Apre sa, n ap desann, n ap kite gran antre nan mache Kwadèboukè a pou mwen, silvouplè. Apre sa, bouche tout ti antre sa yo a wòch. A e sa pou n fè. Lè sa, n ap gen kontwòl yon machin k ap antre, yon machin k ap soti. Lè sekirite fin etabli nan peyi a, n a ouvè wout sa yo. Men, frè David mande zòn nan prete. Frè David mande zòn nan prete pou bourik mache, pou cheval mache. Tout lè pa t gen machin, sou ki sa n te konn mache? Kite wout long nan pou moun yo desann, pou yo sispann kidnape yo, pou yo sispann arete yo, pou yo sispann vòlè yo. Ayiti, men nouvèl Ayiti a! Men nouvèl Ayiti a! An n kenbe la! Si lapolis pa bouche tout antre vòlè yo konn pase yo avèk kamyon wòch 10 wou chofè kamyon yo nou soufri twòp prete kamyon yo pretem kamyon yo poum vide wòch nan antre yo pretem kamyon yo poum vide wòch nan antre yo. Moun sa kap relem non pa fanatik mwen al laba a e pawol bondye kap pale e sa bondye di kap pale pretem antre yo pretem antre yo prete letenel antre yo bouche tout antre yo net kite wout sendomeng nan pase dwat pase lè yo pran yon kamyon sendomeng yo antre avel andan e paske gen e paske gen ti antre pa andan nap nap bouche wout baebrenn nan antre baebrenn pou dedal Nap bouche l. Nap mete yon kamyon la. Antre ti mache a. Nap bouche l. Pou nèg pa vin vòlè la. Nap bouche lepin. Nap bouche wout kal la. Tout ti antre lase yo nap bouche tout nèt. Nap mete bandi yo anndan. Epe m gentan gen san. M deja nan gè m pa ka fè bak. M deja nan gè epi m gentan gen san e David mwen ye epi m gentan gen san la m deja nan gè yon konba ret yon konba nou tap mande pou liv sa plis pase liv ann voye liv jete sa plis pase liv ebyen men sa t gen lè m te di nou konsa Lèm ba la police plan an lap mache a yon ti bwa li pral pran tout nèg kap bay pwoblèm nan peyi a men plan letènèl bon mwen li bonm planm poum sove peyim nap bouche antre dèdal nap bouche tout antre bra lejè nap bouche tout antre sa yo nèt a wòch la police ou pa fèl Fò dyaspora desann. Lè pou yo pran moun yo, pou yo kidnape yo, e nan ti antre, ti wout dekoupe, pa ti wout dekoupe. N ap koupe tout ti wout dekoupe yo, n ap met bandi yo anndan. Lè yo bezwen manje, y ap vin pase nan gran, y ap, y ap pase nan sèl branch wout pou gwo popilasyon an, pou y al vòlè, pou y al fè sa k pa bon an. Men tout antre yo mete wòch, prete m zòn nan. Epi lapolis. Lapo, lè sa chofè moto pral fè ti antre yo. Lè sa yon nèg, si yon nèg parèt pye l sou lari a sou moto nou pral gen kontwòl li. Gen twòp ti wout dekoupe. Sa fè lontan n ap chire pit, fè egoris, fè mechanste sa sa itil non. Sa sa itil non, sa sa fè pou nou la. Sa fè lontan nou bezyen plan pou n trase bandi men nou pa kapab. Men jodi a, Bondye rele David nan kan pèp Izrayèl la ki se yon nonm ki te pèdi, e l rele l, li mete l vin sove pèp li an. Pa kanpe devan sa l di yo. Nou, depi n kanpe nan sa l di yo, nou nan, depi lapolis kanpe devan m, li se youn ladan l. Bouche tout ti antre Matisan yo pou mwen. Bouche tout ti antre Matisan yo nèt, tout ti antre pa dèyè kou devan. Bouche tout, prete m kòn trenè yo. Prete m kòn trenè yo. Pretem kòn trenè yo mete nan wout yo mete nan ti antre yo pou mwen koupe tout ti antre nan peyi a pou mwen depi yon kote gen baz koupel kat metel nan O kite yon gran wout epi pou yon bakòp kanpe la pou yon bakòp kanpe ladann si bakòp la pa gen brenn sou li la relem poum pale a Bondye poum bal brenn pase mwen menm mwen gen kontak selès mwen menm moutan lèm jwenn pawòl yo nan men Bondye Nouvèl Ayiti a fòk nou jwenn li. La a lè ke n bouche tout ti antre, si yon nèg beze vin kidnape moun, la vin pran moun nan la kite machin moun nan sou teras la. Oswa tou polis tou ap gitan gen kontwòl moun sa tou. Paske pou vin pran moun nan, epi lapolis lè w wè rout yo bouche, tout machin ki kanpe dèyè klot, dèyè. Dèyè polis kouche yo. Lè sa a nap gen kontwòl machin sa nap gentan barel pou nou prann. Twòp machin vòlè nan peyi a. Twòp moun pèdi machin yo nan peyi a. Chak ane. Baz 400 mawozo vòlè on milye de machin. Poukisa? Poukisa? Pretem zòn nan kounya. Lapolis mwen menm lapolis kite met sekirite nan zòn mwen. Ou avèm wi. Pase ou t bal fè bagay sa yo. Men mwen menm, kite m met sekirite. Prete m zòn nan, met on kamyon wòch nan tout ti antre, tout ti antre. E pa moun serye ki fè wout koupe. E bouzen a volè k fè wout dekoupe. Tout wout te koupe yo. Men wout nasyonal la dwat. Wout nasyonal la dwat. Ti wout ki pou sòti anndan vin sou wout nasyonal la, met on kamyon wòch ladan l. Epi kite on gran antre pou popilasyon an, lè l ap sòti la sot nan gran antre a. E moun serye kounya ki pral sot nan gran antre a, vòlè pap ka sot ladann. Lè sa a pouw ta vin fon kidnapin oswa pouw ta vòlè. Ou pral pase nan gran wout ou pral jwenn polis ki pral tcheke w. Dim sa w pral fè? Fòk nou repanti pou sa chanje. E mwen menm, Bondye pat rele m pou m te fè pyèsèn moun repons. M konnen lapolis ou pap tande m. Lapolis mwen konnen w pap tande m nan sa map di w la. Men si ke ou pa tandem chay la sou kont ou. Si ke ou pa tandem lè yo vòl ou machin ou pral pran nan men nèg yo. Si ke ou pa tandem lè yo pran moun ou pral pran nan men nèg yo. La polis mwen konnen ou pap tandem men sa m pral di w la la map gade m wè si mwen menm Bondye pral gad pèp la pral voye je sou ou si ou pa ladann. Mwen menm mwen m di w. Chanjman ap tanmen fèt depi anwo, Gran Tye, pou rale desann anba lavil. Pa gen nèg ki ka vin fè lenpòt tenten Fon Payizyen. Pa gen nèg ki ka fè lenpòt tenten Malpas. Non, w ap brèl. Y ap fè w brèl. Paske Malpas pa gen wout dekoupe. Malpas pa gen wout dekoupe. Konbyen fwa w tande gen yon chèf gang Malpas? Konbyen fwa w tande gen yon chèf gang Fonparizyen? Pa gen wout dekoupe pou nèg la antre pou l al vòlè machin pou l antre non jamè. Ebyen, kote ki gen chèf gang, kote ki gen chèf chèf gang, kote gen savann kote pou y al kache. Yo ka antre, pran yon machin sou sou wout la epi antre nan savann. Enben m di w, w ap tanmen depi, w ap w ap kite gran wout Titonmble a Wap kite gran wout ki tomble a pou moun serye pase. Moun nan mòn voye vin vann bourik yo. Anba lavil. Voye vin vann cheval yo. An pwovens. Voye vin vann cheval yo. Kwadèboukè. Ay zòn sa yo mwen menm Bondye mande m pou m prete yo mwen menm. Nap bouche antre lasè yo nèt. Antre lepin, antre lasè, antre latranblè, nap bouche tout. Pagen machin paka pase nan zòn, bèl machin paka pase nan zòn sa yo. Pwado paka pase la, zoreken paka pase la, amè paka pase la. Pagen machin, dyaspo paka desann la. Lè sa si yon nèg beze vin pran moun, wap di m kijan w pral soti pou al pran moun. Nap kite antre la se a e la pral gen anpil sekirite. Pran nèg beke a doken an pou vin fè sak pa sa la l pap bon. Men se tout ti antre yo wi. Ayè pou nèg yo pou yo travèse pènye pou nèg yo pou yo travèse petyon vil e nan ti wout antre sa yo pou yo antre wi. Bouche antre micho yo. Bouche antre micho yo. Bouche tout antre la tranblè yo. Bouche tout antre ti mache yo. Bouche tout antre nway yo. Bouche tout antre remi yo pou mwen. Bouche yo, lè sa lè yap sòti na gen kontwòl yo. Na gen kontwòl madanm yo, na gen kontwòl pitit yo, na gen kontwòl frè yo, na gen kontwòl sè yo kap antre pot zam ba yo, kap antre pot bal ba yo. Si gen twòp antre, kòman sekirite a pral etabli la a? Mwen menm mwen m pa nan plan. Moun Bondye chwazi pou sove peyi a pa nan plan. M konnen nap fè tèt di avèl wi. M konnen nou pap tande. Men map gade mwen si nou pap tande. Lè nou pa tande mwen pou manyen non mwen menm. E e e wè si map manyen nou map manyen nou pou bon la polis. Nou konn dos nou konnen nou gen anpil dosye nan menm. Nou gen nou gen anpil dosye nan men Bondye. E e e sim pale avè nou nou pa tande lè map manyen nou map manyen nou pou bon. O non de Jezi Kri de Nazarè. Apre sa mwen menm apre travay sa la. Tout lajan peyi a wè t aletranje t voye ti vòlè pati pou mwen menm pou mwen mwen pou m moute aletranje m mal mare tout nèt. Mal mare tout net. Bay bay peyi a chans. Bay bay bay peyi a chans. Pa gen peyi m pa prale. Map beke tout peyi net. M pral gad je yo. M pral gad je yo. M pral gad yo nan je. E Bondye prepare tab li mwen. Ou pè sa paste yo wè. Anpil paste Bondye pat rele yo wè Elia yo sezi. Yo wè Elia yo fistre. Yo wè Elia yo rele. Ebyen moun Bondye rele a. Moun rele moun moun ye rele a fò chak jou pou tande pwoblèm pou li moun moun ye rele a fòl nan pwoblèm depi yon moun pa pran pwoblèm Bondye pa rele w si w ap pale pou Bondye vre si w ap pale pou Bondye vre kòman w fè kanpe sou moun konsa si w ap pale pou Bondye vre kòman w fè pa gen sekirite k ap veye w kòman zanj lan fè p ap veye w e si w ap pale pou Bondye vre. Si wap pale pou Bondye vre, e paske lè wap pale, wap pale an favè lèzòm ki fè wap pale konsa. Men mwen menm m pap pale an favè lèzòm mwen menm, map pale an favè Bondye. Paka, m paka pa mouri. M paka pa gen moun mouri non, paske map pale pou Bondye mwen menm. Men m konnen Bondye pral banm pi bèl moun. Paske m konnen, m konnen map pale pou Bondye mwen menm. Gen yon pè Jean Baptiste tap pale pou Bondye, yo te pran tèt Jean Baptiste sou yon plato. Ou pè Eli t ap pale pou Bondye, ou pè sa te pase Eli. Twa jèn Ebre yo t ap pale pou Bondye, yo te lage yo nan founèz. E, Danyèl t ap pale pou Bondye, yo te lage l nan fose lyon. E, lè wa a te fèt, Jezi, Jezi te fèt, wa Ewod te pase lòd pou touye l. Hum! Hum! Kòman w ta vle mwen menm pou m vini m ap pale Bondye pou pa gen mirak fèt? Hein? Hein? E pa pou anyen non mirak fèt la. Bondye di m detounen rèv prizon an frè m. M pa alèz m di o Jezi sa m ap fè Bondye si m detounen rèv sa a e m konnen m konnen. Machin yo gentan prepare, kat pwado gentan prepare. Yes! Gen 4 zo reken ki tan prepare yon machin sirèn lapolis gri, yon pikòp fòt gri, sirèn lapolis wi wi wi wi, epi wi wi wi ap ret kanpe lakay ou, kriminèl. L ap ret kanpe lakay ou, l ap ret fè wi wi wi wi lakay ou. E tout gwo chabrak ki te dèyè dosye sa a, fouy, fouye dosye yo nan, nan, nan, nan, nan, nan, nan, nan, nan, nan pòch nou, vale l. Tout chèf ki te ladan l, tout chèf ki visye, tout chèf odasye, tout leta visye ki te nan dosye kraze prizon an, n ap fouye l nan dada nou. An non Jezi ki gen tout pouvra a, n ap fouye l nan sakit nou. Eta Ayiti ye la, eta Ayiti ye la, pou se kling sa yo, pou se gang sa yo nou te bezwen al met deyò, mwen menm, mwen m pa mete yo deyò mwen menm, m p ap kite yo sòti peyi m pou mwen. E m pa bezwen vòt nan men pèsòn. M pa bezwen eleksyon nan men pèsòn. M pa bezwen kras pou n pale de byen pou mwen. Kite Bondye pale pou mwen. E lapolis kote m ye a m ap pale avè w, bouche antre yo. Ou pa bouche antre yo, yon moun mouri sou kont ou. Paske ou pa menm ka ba yo sekirite menm. M ap ba w plan, lè m fini pou m vin fè lekòl avè w pou m vin enskri w, vin moutre w kijan pou batay. Kijan pou sispann mouri nan lagè. Kijan pou sispann voye dife sou. La polis sispann gaspiye bal ou lò ap tire la polis. Lè polis la pim pim pim lò lò wè bandi a pim pim pim pim pim pim pim kite l tire. Lè l fin tire l arete w a mache pran l. Pase l pa ka gen bal pase w se leta. Twòp ti granmoun mouri nan amerika. Twòp twòp ti granmoun mouri aletranje. Ti granmoun yo voye fè kave yo rara vin antere ladann kiyès ki koz lapolis ki pa gin plan ebyen lapolis frè David a baw plan twòp ravèt ap dòmi nan kay dyaspora twòp mouchave ap dòmi nan kay dyaspora twòp vòlè sezi kay dyaspora twòp vòlè sezi tè dyaspora ebyen frè David pral vin remèt nou tout bagay sa yo nèt m pa pè pèsòn mwen menm Gon moun anba live la k di konsa nèg la prè poul metel avèk lapolis non m pa prè pou metem avèk lapolis fò lapolis prè poul metel avèm fò lapolis se lapolis ki pou prè poul metel avèm lè lapolis avèm lè sa mwen map kolabo a lapolis e pa bliye Bondye pap janm kite yon lap. Tande, se visyon yo pa ka rele m, se vòlò yo pa ka rele m, paske Revelasyon 22 vèsè 15 li pale l di konsa, mete nou deyò bann chen nou menm k ap fè imoralite, nou menm k ap vòlè, nou menm k ap fè tout sòt de bagay, ou konprann, mete nou deyò bann chen, Letènèl p ap kite yon visye vin pale avè m, èske yon leta janm rele m, yon leta pèpè pa janm rele m non, leta pèpè pa janm rele m, si ke w konn yon leta ou ka poze m kesyon, E sak fè Bondye relem, relem epi mwen menm map pale avè w pou m di w peyi a manke sekirite, twòp dyasp ap soufri, twòp ti malere ap soufri, kounye a ti malere yo paka travay ankò non, vòlè sezi tè yo, vòlè pran tè yo, ebyen se lè m vini mwen menm m pral bay jistis an favè, mwen menm M pap m pap m pap pran pa pòv malere a al mete sou pa gran nèg la. Pase lè yon malere travay di nan amerika nan lè peyi li l pati li achte yon vye tè epi pou yon nèg li parèt santyèm tè ap vann 40 mil dola e l ofri yon lòt malfektè parèy li di malfektè a konsa Map baw 20 mil dola wi map achte 20 santyèm nan mwen lè sa ti malere a tansyon touyel kriz kadyak prann li mouri tout se sa twòp krim nan peyi a e map wè kiyès kap ka fizye moun bondye voye a map wè kiyès kap ka antre lakay moun bondye voye a e si wè map pale konsa epa pwòp mwen menm sèlman map pale syèl la desann sou mwen poum pale e si yon pastè gen la gras di sentespri nan ou ke le san de jezi aplike nan ou epi wè moun kap pale a. Epi wap bay temwanyaj la, paske gen moun map pale la gen, gen san moun kap mache, gen moun kap tresayi. E map mande pisans syèl la pou l akonpanye tout moun kap tande mesaj sa a. E map mande pisans syèl la pou l kouvri tout moun kap tande mesaj sa a. E li lè, e kounye a la Letènèl desann li pran David. Letènèl pran David pou vin kanpe anfas Golyat. E pou l kanpe. Anba tout moun k ap fè sa k pa bon. E l ap zanmi tou tout moun k ap fè sa ki bon yo. E li pap zanmi moun k ap fè sa k pa bon yo. Paske, epe l gentan gen san, yo tiye manman l, yo tiye frè l, yo tiye manman l, yo tiye frè l, yo tiye bòfrè li, o, ki te yon frè pou li, yo tiye bèlmè l ki te yon manman pou li, nèg yo tiye l. Enben, pa gen kolabo avèk moun k ap fè sa k pa bon nan peyi a. Se moun konsa Bondye rele. Pa gen kolabo la a. Bouche antre yo Bouche antre yo pou mwen Bouche antre yo mwen menm Moun Bondye voye a lap sot solèy leve lap desann e lè lap desann se li menm ka pase pran tout moun ki bon yo tout sa ki bon yo gen pou swiv li tout sa ki pa bon yo gen pou ret dèyè. E kounya la moun Bondye voye a pral kanpe a lè yon moun jwenn lòd woul sou yon moun Lè yon moun mouri nan peyi a, epi li menm li pral kanpe li pral di pouki moun sa mouri, kiyès ki touye l, enben moun ki touye l la ou mèt te gwo chabrak, ou mèt te gwo towo, ou pral pije pè nou. Ou pral jwenn jistis anba vè jistis. Enben gen yon dosye menm, menm jan te gen Jean-Claude Duvalier, te gen yon dosye makout depi yon bal pete, pow al konn kot bal sa pete a enben se mwen menm. Si ke lapolis pa ka konnen kot bal sa pete a mwen menm mwen pral konnen kote bal sa pete a. Pral konn kot bal sa pete a. M se sèl nèg ki pap bezwen kòtèj nan men nèg. M se sèl nèg kap kanpe kap gon sèl machin ki pou kondwi nan tout la repiblik. M se sèl nèg kap mache pli vivan nan figi je tout lèzòm. M se sèl nèg ki pap bezwen kay anvan Ayiti chanje. Ae kay mwen yo boule l deja, fò Ayiti chanje pou kay mwen fèt. Yo boule kay mwen deja, yo boule manman m, yo boule frè m epi fò Ayiti chanje. E nan avan demen men pa depi dat mwen antre mwen menm nan peyi ke kote m ye a mwen menm m antre la. Yo mande m pou m fè zong mwen m di non. Yo mande m pou m netwaye pye m, m di non, fòk mwen jwenn Ayiti chanje paske se sa Bondye voye m fè. Se sa Bondye voye m fè mwen menm. La mwen menm, mwen pral jwenn jistis tout moun ki te mouri deja yo vle pa vle eli m ap di mwen menm, vle pa vle eli m ap di, si nou wè m ap pale konsa se pa avèk emosyon m ap pale, e pisans syèl la desann sou mwen l twòp pou mwen, e l pa ka twòp pou mwen se Bondye k ban mwen l, mezi moun ki te mouri deja yo mwen m fò m jwenn jistis yo, mezi moun ki te mal mouri yo fò m jwenn jistis yo, jistis tout moun ki te mouri yo fòk mwen jwenn yo mwen menm. Bondye voye m pou m pale a pèp li a pou m di pèp li a repanti, konvèti pou n ka jwenn padon Bondye. Lè sa a, gen anpil moun je pete, gen anpil moun pye kase, gen anpil moun k ap pase nan lari yo mouri deja. W ap reflechi avèk manman w ki mouri nan peyi a, w ap reflechi avèk sè w, yon frè w ki mouri nan peyi a. Mwen menm, mwen menm, mwen m pa gen pwoblèm mwen menm, m konnen m fè tou mwen menm. Wi, m konnen m fè, David te fè. Men nan Sòm 51 an li te di, Je peche konte twa, sèl Senyè. Netwaye m avèk yon branch fèy izòp. M a pi blan pase koton w. Lè sa a, m a nan kondisyon pou m di pèp ou a men sa Bondye voye di. Epi pa bliye anvan Bondye vin mete m devan nou la a, li te fè m fè yon tan nan legliz t ap preche levanjil, epi l al fè m fè yon tan nan lemonn pou m konn sa k lemonn. E Bondye pran m, li fè pye m kase, ponyèt mwen kase, je m pete, tèt mwen pran pil kout manchèt. E m fè twa jou m mouri mwen menm k ap pale avè w la la a. M fè twa jou m mouri nan. Gadon nouvel ayiti epou tout moun rele anmre men peyi a men peyi a men peyi a ou pa wè nèg sa pral kanpe devan nan figi tou tout moun e pa gen moun ki ka pale de gang nan yon peyi pa gen moun ki ka pale de visye yo nan yon peyi pa gen moun ki ka pale avèk vòlè yo nan yon peyi mwen menm map kanpe devan w map di w men mwen sa t gen sa t nan mwen w lan bay li kit ou se leta kit ou pat leta kit ou t se lapolis kit ou pat lapolis m pa janm pè moun. Se sak fè Bondye relem. Bondye mande pou ta gon David nan tèt pèp sa. Egzakteman se inosan ki ta pral kanpe nan pèp nan tèt pèp sa. Yo tap eliminel. Egzakteman se visye ki ta pral kanpe nan tèt pèp sa. Yo ta pral eliminel. Bondye fè nou sòt. Bondye fè nou santi. Karaksteristik visye a pa nan mwen. Paske m son nèg ki kite anpil machin. M kite anpil lajan. M kite anpil sa yo rele bagay klabouboum bouboum nan. Pou Bondye. Ebyen m kite tout bagay sa yo dèyè. Pou m al plede pou pèp mwen. M pa bezwen lajan, m pa bezwen anyen. Tou senpleman mwen menm, kounye a la mwen menm n ap gade nou pral wè gen moun, mwen menm, mwen menm Bondye rele m, tout afè m pou yo gen kontwòl, pou leta gen kontwòl tout afè m, pou leta gen kontwòl tout byen m. Si m fè yon kanè, leta dwe konnen l. Si m fè yon lajan l ap antre sou li, leta dwe konnen l. M pa sipoze gen lajan anba tab, mak kad vèsè 21 di, tout lanp ki li men anba tab, Non yo pa konn limon lanp anba tab se yo son se son gran lavil pou yo metel pou tout moun wèl mwen te yon lanp nan matye 5 vèsè 13 m te yon lanp m te met tèt mwen anba tab men kounya la men kounya la pa gen bagy anba tab ankò ebyen pou peyi dayiti letènèl fèm anpil malè ebyen tout moun ki bal tande pawòl sa ki bal kanpe devanl wap tonbe fas atè wap tonbe fas atè kit ou se leta lapolis met ou kòrèk E tout moun ki te mouri fò banm jistis. E map gade si moun pap ka pale avè w ankò. E map gade si moun pap ka pale avè nou. O avct map wè si moun pap ka pale avè w. Gran chèf penina gran chèf map gade o avct map gade mwen si wap ka fè plak machin ki pa kòrèk. Map gade poum wè en notè si wap ka bay papye tè si w pa gen gran pyès tè a m pral gad sa map gade mwen notè si wap ka bay papye tè san gran pyès tè m pral gade mwen OAVCT si wap ka bay machin dwa pou woule nan la repiblik san pèmi m pral gade pou mwen lapolis Si lè ou arete yon moun ki vòlè si wap ka lagel san jije map gad sa m pral gad sa avèw m pral gade poum wè tout moun ki mouri yo nan peyi la repiblik mèt doral jovenel moise m pral gade poum wè sim pap jwenn jistis anpil lòt gwo chabrak yo map gade pou wè sim pap map gade mwen mwen sim pap mare nou e m mèt nan bout je nou nou pap ka manjem nou pap ka manjem tankou ti poul la se paske. Ou pat wè sa k te pase, se pa Bondye ki te chwazi Sayil, Sayil tap fè afè pal, ou konprann, se pèp la ki te mande pou yo te ba yo yon wa, men kounya la Bondye li menm li chwazi moun pa la, m pap di non kiyès li ye, m pap janm ouvè bouch mwen m di non ki moun Bondye chwazi, Bondye chwazi moun pa la. Ebyen mwen menm mwen pral gade moun pa Bondye a sil pap kanpe an plen vwa sil pap kanpe sil pap pale avè w map gade pou m wè sa w ka di l lap kanpe nan boul figi w leta lap pale avè w lap di w bal dosye yo tanmen prepare tout dosye yo mwen mezi dosye ki te kache nan men w yo tanmen prepare yo mwen mezi dosye yo pat ka bay jistis yo tanmen prepare yo mwen mwen pral bay mèt yo jistis Tout polisye sa yo te mouri nan nan vilaj yo m pral gad pouki yo te mouri tout polisye sa yo t mouri kwadèboukè yo m pral gad pouki yo te mouri e m pral mande w leta kote w e leta wè m pral ba w lòd m pap efase w non men map ba w lòd map ba w lòd ki rele lòd ak lòd e map fòme w e map fè lekòl ou e map manyen w e map manyen w fò e ni tou map pri wè anvan m manyen w map priye avè w Avan mwen yo ap priye avè w e m ap fè w santi kiyès mwen ye. M konnen sa m ap di a la, analize l, rele Bondye, mande sa frè David ap di a èske se vre. Epi la a ou pral konprann byen ak mal, ou pral konprann byen ak mal, twòp moun mouri nan peyi sa a. Bondye chwazi nouvèl Ayiti la. Tanmen, bouch antre yo avèk wòch mwen paske lè wa Bondye a ap vini, lè moun Bondye a ap rele a, lè moun Bondye rele a ap desann, Humm moun yo rele ap desann pou ale kras ti bagay ki pral vin mouri pou tèt pa yo la a pase tout moun ki panse de li ap tonbe tout moun ki pale mal de li ap tonbe pase la a Bondye Bondye Bondye soufri avè l Bondye soufri avè l pou l rive la a pa gen jwe m pral jwe avèk bandi non pa gen jwe m pral jwe avèk bandi e sa k fè Bondye koupe konkwidans mwen avèk bandi Bondye chire ak nesans bandi nan lavi m Bondye chire ak nesans bandi nan lavi m. Li fè bandi touye pwòp bèlmè m, manman m, pwòp frè m, li fè bandi touye. Yon bandi sòte pou ap taye banda kon sa. Pou ap kidnape misyonè, monseyè, pè. Pou ap kidnape tout moun ki vin nan peyi yo. Pran yo, tiye yo. Gade mwen si dyaswa ka mouri nan peyi sa. E depi jodi a la polis yon kitan bò pouvwa sou bandi. E se mwen menm menm, lespri bondye a desann sou mwen m di w m bò pouvwa sou bandi. E bandi pap ka elimine lavi w nenpòt kijan ankò. Gen anpil moun k ap soufri nan moman sa, kidnapin pasi pala, kidnapin pasi pala, kidnapin pasi pala, moun ap mouri pasi pala, machin ap mouri, machin ap boule, mezi moun ap pèdi byen yo, mezi moun ap pèdi byen yo. M ap gade pou m wè la, m ap gade pou m wè, m ap gade pou m wè, m ap gade pou m wè. Map gade pou m wè, map gade pou m wè si sa yo ap ka pase konsa la. Map gade pou m wè lè moun Bondye voye a desann si sa ap fèt. E si lè moun Bondye voye a desann, sa gen 2 l gen 3 mwa toujou ap fèt, rele chalbari dèyè l sa pa ka fèt. Wi li pap ka fèt. E li menm, e li menm la met jenou l atè, e li menm kap mache pou l al pran yo. E Letènèl te pale nan dènye tan, l te di, Pèp la gen poul vin renmen lajan plis pase Bondye. E ou wè, yo vin renmen plis pwofesi akonpli sou yo, yo pa konnen, yo pa wè. Yo vin renmen lajan plis pase Bondye. Olye yo sèvi Bondye, yo pito ap sèvi lajan. Lajan fè ap tiye pwòp frè parèy yo. Lajan fè ap tiye pwòp manman yo, pwòp kouzen, pwòp kouzin yo. Gade pwòp frè yo pa nan peyi aletranje, pwòp frè yo pa ka vini. Ebyen kounya m pral gade m wè si yo pa vini. E pèp aletranje konnen nou gen yon sèl frè ki rele frè David. Konnen nou gon sèl papa t rele frè David konnen nou gon sèl manman konnen nou gon sèl manman nou gon sèl fanmi ki se frè David e wi nou gen lòt yo a patikilyè men frè David se kè nou pase se akòz de mwen nou pa gen anpil mouri nou pa gen anpil moun mouri penitansye nasyonal tap kraze plat li tap kraze plat e pa gen moun ki te pale sou penitansye nasyonal li tap kraze plat tout fren yo gintan anndan tout zam yo gite la tout zam yo gintan la tout machin yo gintan la. Anpil krim ta pral fèt nan peyi la repiblik dayiti men moun bondye rele a sil la sa paka fèt nan e paske yo wè kiyès la e paske yo wèl ki fè yap pale de li drapo a gitan fèt deja drapo a gitan fèt deja drapo a gitan fèt deja nou echwe paske se peyi li toujou ret Jaune et blanc. Paske se peyi. Men la a wap wè se on zanj anlè, on zanj anba k nan drapo a. Epi kochon an nan mitan. Kochon an nan mitan pye palmis lan. Palmis rale loray, palmis pa gen anyen ladann pou manje. Drapo a gentan fèt deja. Wa di sa w vle. Letènèl gentan voye l deja. Kòch wa nan mitan. Ay bal tèlman gen gen manje bal tèlman gen bagay an Ayiti, kochon kreyòl sa l ap tounen pou peye pou abitan yo peye lekòl timoun yo. Bondye pral met tout sous li yo la. Tout sous li yo la. Tout sous li yo Nou bezwen bakolodè, nou bezwen traktè. Agrikilti a kanpe fèm nou bezwen plan. Nou bezwen wou, nou bezwen pikwa, nou bezwen manchèt pou netwaye wout yo. Galèt yo pou yo fèt pou dlo ponpe nan peyi a pou diri fèt, pou mayi pitimi, pou sa fèt nan peyi a. Pou tout moun nan mòn yo jwenn manje pou yo manje, pou yo jwenn bwè pou yo bwè. Pi sekirite a pou nou jwenn li pou nou jwenn kouran. Pou nou jwenn sekirite. Sekirite an premye, sou sa m pral baze mwen menm. Konbyen moun k ap soufri nan moman sa? Konbyen moun ki pèdi yon je poutèt ensekirite? Konbyen moun ki pèdi yon ponyèt poutèt ensekirite menm jan avè m? Konbyen moun ki pèdi pye poutèt ensekirite? Wi, se vre mwen menm se te Bondye ki t al fòme m. Se Bondye ki te voye m fòme pou m te ka vin jwenn nan. Pou m pa t ka manje m gran kou ti poul la. Hein? Enh pou n pat ka manje m tankou ti poul la Nou pap ka manje m tankou ti poul la Si w te ka manje m ou ta manje m deja Gen gwo lajan bay pou manje m men Bondye sere m O non de Jezi Jezi sere m Jezi sere m Jezi sere m E m ap vin jwenn nou M ap vin jwenn nou wi M ap vin jwenn nou M ap vin jwenn nou M ap M ap vin jwenn nou Palmis rale loray Chak lan grab palmis tonbe nan peyi a Anpil bal pete Letènèl mande pou pèp li a rejwenn fòs li ankò. Letènèl mande pou pèp li a sispann kriye. Gade gen moun ki pa ka manje, se tè yo, se machin yo, se komès yo yo pran, se komès yo yo pran. W ap gade nan mache Kwadèboukè resèt fèt chak jou. Ki sa ti machann yo ap viv? Ki sa ti machann yo ap viv pou resèt ap fèt chak chak jou? Mwen menm, e, e prizon an tou nan do mache a. Prizon an tou nan do mache a wi. Polis pa ka antre ladann non. Prizon an tou nan do mache a, polis pa ka antre ladann paske polis yo pa gen lòd pou yo antre. Polis yo pa gen lòd pou yo antre. Lapolis Kwadèboukè, m pral ba nou lòd pou nou antre nan mache a pou m wè si nou p ap antre. M ap gade pou m wè si mache a p ap gen sekirite pou bandi sispann fè resèt nan mache a. Bandi pran mache a. Bandi pran mache a, prizon an tou nan do. Mache a. Mache a tou anba vant prizon an. La polis pa ka antre nan mache a non. E konbe nèg ki nan mache a ki a zam? Trèz nèg. Trèz nèg ki te a zam nan mache a wi. Nèf filimèt sèlman wi. E wap gad tout yon kò polis ki gen gwo galil ladann. Galil sa yo sa nou fè avè yo? Hein? Wi se vre nou mennen anpil bèl operasyon. M renmen sa. Nou travay. Nou travay. Men travay la pi fò se inosan kap tonbe pou koupab. Se inosan kap tonbe pou koupab. Sa fè lontan depi nou pa pran yon nèg a zam pou mwen wi. Sa fè lontan map tann yon nèg a zam pou nou pran yon nèg a zam men nan men. Sa fè lontan nou pa pran yon nèg avè manch long men nan men wi. Sa fè lontan bandi ap pran nou a manch long wi. Sa fè lontan nou pa janm pran yon bandi avèk manch long non. Ou konprann sa fè lontan e inosan nap pran pou koupab wi. Sa fè lontan e sou wout nan kanpe pran moun men jamè antre nan ti katye popilè yo nou pa kapab non. Mwen menm mwen menm map gade mwen si nou pap antre.